Bonjour ou bonsoir la famille Nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Kesyon ti bwa gran ravin Mezanmi dosye sa a bon li fè anpil pale anpil. Ekoute nan yon premye emisyon ke n te fè nou te eksplike w batay la. Dezyèm emisyon an n te vini avèk Voice Barbecue ki ap mande nèg yo bay vag bay vag mesye kite tire a tout nèg kanpe nan kan yo. Men fò m di nou ke Voice sa a li sanble pa sifi paske batay sa a se yon batay ki pran yon lòt tounan. Batay la sanble ta genyen ladan ni. demen politik. Men nou espere ke a notre prochèn emisyon nap vini avèk dosye sila. Emisyon sa nou fè li se pou moutre w kelke video. Gen video nou pap ka mete men genyen nap kapab mete. Dabò map di nou ke anpil moun pran bal, gen anpil moun ki pèdi lavi yo. Alò lèm di anpil la, m ta kapab di. Anviwon yon dizèn de moun. Genyen bandi tou ki tonbe nan kad batay sila. Tande byen mezanmi. Batay la kòmanse depi premye jen lè nèg Gran Ravin yo te al tante fè yon pote boure. Nèg Krisla yo mande èske yo dwe replike. Men li sanble ke sou lòd Krisla, li di nèg yo poze. Epi se pandan poze sa a, nèg Gran Ravin yo vin fè yon dezyèm pote boure. E se nan pote boure sa a, lòbèy pete. Anpil katouch lage. E pandan nèg yo yo menm ki te enpe rekile, se enpe difisil pou kapab repran tèritwa sa a nèg yo konkeri yo la. Sa vle di, menm lè nèg la pran yon pati nan tèritwa w, imedyatman ke w te deyò, l ap trè difisil pou ou pou kapab repouse l. Se konsa nèg gran ravin yo antre ebyen nèg yo fè anpil dega. Fòm di nou byen nan batay sa ou pral wè anpil video ki ap esplike sèn yo. 2 nèg kap defile avèk gwo manch nan men yo, 2 nèg kap di mete dife bò isi, mete dife lòt bò, 2 nèg ki fè konnen yo menm yo la, yo pap deplase toutotan yo pa redwi zòn sa an sandre. Sa kap pase la a, menm mwen menm li pi gran pase m, m pa bezwen di w pou moun ki ap viv nan zòn nan. Men se vrèman triste pou wè ke 2 zòn ki te deside pou fè yon pacte pou lapè e jounen jodi a la a tout bagay chavire. M te poze tèt mwen kesyon e petèt ou menm tou ap poze tèt ou kesyon pou di eske apèl Barbecue te fè a pou mande nèg yo pou fè yon seselfe eske se yon bagay ki sifi? pou kapab mete yon bout ak batay sila pa sur. Men fòm di nou byen an pasan, pou moun ki anvi met yon atribisyon sou dom kòm nèg kap fè apoloji je nèf, ah nan ditou pa. Men fòm di nou byen, wè a chak fwa m wè yon mesaj konsa, mwen ri paske ayisyen li gen pwoblèm pal. Si w wè Ayisyen pa ka met tèt yo ansanm o nivo politik pou fè peyi a avanse. M fini pa konprann sa k Ayisyen an. Men, nan tout règ genyen eksepsyon. Se petèt, sou chak mil moun, se de grenn k ap fè modèl analiz sa yo sou mwen. Men, ki petèt, m ta kapab di se yon sòt de jimnastik. Paske ban m di yon bagay, li pa toujou evidan pou di yon moun bagay k ap fè l byen non. Non! Sa kapab rive ou menm ki fè kòmantè sa a sou mwen an, Ou se youn nan moun kap soufle dife pou kapab genyen gè, pou nèg jenèf mouri. Sa kapab rive ou menm kap fè kòmantè sou mwen kap di petèt m nan opozisyon, ebyen ou ta swete ke pou bagay yo kontinye rete konsa. Donk, jounen jodi a la m pa konprann genlè se ti jezi nan po krab pou yon nèg ta ye pou pale pou tout moun aksepte. Men kòm mwen fin konprann reyalite a, m pa gen pwoblèm yon nèg di m se bandi. Men se sèl bandi ki ta vle pou ke genyen lapè. Fò m di nou ke mwen konprann. Alò, mwen pral pèmèt ke nou gade kèlke videyo. De videyo kote ke nèg yo antre nan Matisan an. Se sa nèg yo bliye yo pa fè. Fò m di nou byen. Mesye Gran Ravin yo antre, gen moun ki pran anpil bal mawon. Gen kadav nan lari an. Le plus dur c'est que anpil moun kap pase moun yo tou pase 2 men anlè, genyen yo fouye, yo pran telefòn yo, yo pran sa yo posede. Se grav. E gon imaj wap gade pou wè kote anpil moun ap kouri, sa se Izo kap rive. Izo Village de Dieu. Nan videyo wap wè kote ke Izo di lap kraze zòn sa plat paske nèg yo pa gen dwa al pran kòb pou al fè makak. Men fò m di nou byen, si m byen konprann, m ap jije byen, m anvi di tèt mwen ke pa gen je nèf, se youn, men nèg sa yo vin kanpe anfas pouvwa a. C'est le temps de regarder ou de visionner quelques videos. Map kraze zòn sa plat. Map fèn bay moun respè. Vin pran ti kòb vin tire bal sou nèg a zam parèy nou. An gèt manman nou. Tout sak fache vin nan bò a. Vin nan. Bann kraze nèt la. Nou kraze anba la nèt la. E bò ti pò sa nou te ye la. Nou bò ti pò sa nou te ye la nou kraze nèg yo la. Nou gentan pou tiye plizyè nèg la. Kounya la nou la nou menm. Men legliz la, men pòs la, men brèl, men cha. Jan n bezwen lan. Travay legliz la e ba la. N ap boule sa la. An sèn. Kwa matis la kanpe la. Nou pa nan goumen la kay nou avè yo menm. Deyò n ap goumen avè yo. Legliz la pa boule l men nou al boule pòs la. Map mande m kot bagay sa prale. Anpil pwoblèm. E m sonje an 2020 te genyen anpil bagay, anpil bagay nan peyi an. Masak pasi pala, nèg ap rache nèg. Kote ke nèg ap filme, se yo menm ki pi konn rache. M te poze tèt mwen kesyon pou m te di an 2021 eske sa va chanje? Ebyen, sè le pire. Malgre Ane a poko fini, nou nan peut-être sizyèm mwa de lane. Ou imajine w ke nan sis mwa ane mwa jen an, ebyen m ta kapab di li prèske rivalize ane 2020 an an tèm de kidnaping, an tèm d'akt atwòs, an tèm de sa nou wè k ap pase devan je nou. Se vrèman grav. Men m ap di nou ankò m pa pami moun k ap la ki pou mande lanmò pou yon gwoup de bandi epi pou yon lòt gwoup kontinye ap feraye. Non, mwen fè pati moun ki vle pou ke tout bandi konprann ke gon lè k ap rive li p ap pou ou ankò. Si e sèlman si ou te kapab deside fè lapè pi bonè, mete zam ki nan men w nan atè pou w fè sosyal, fè moun renmen w, se t ap mye. Paske lavi li enpòtan ke tout bagay. Anpil nèg tonbe, men gen anpil nan popilasyon sivil la ki tonbe tou. Chak jou, bandi ap tonbe pasi pala dan la repiblik. Men sa fèm vrèman mal. Nèg sa yo kap tonbe konsa, yo te kapab itil sosyete a si leta te ankadre yo pou yo te al lekòl. Jounen jodi a la, anpil nan nou gen yon zam nan men nou. Nou genyen l de manyè sikonstansyèl. Jounen jodi a nap fè fim dan la repiblik, se byen. Men pa bliye, ou ka fè fim jodi a, sou enmi an, demen li fè fim sou ou, sa pa ta bezwen rive jiske la. M sèlman swete pou ke toujou gen lapè. Pito n batay pou pèp la. Pito m wè batay sa nou t ap fè l la se pou n te di ke pou moun Gran Ravin ka jwenn on pen kotidyen, pou moun nan Tibwa kapab jwenn on pen kotidyen, pou moun Site Solèy Moun qui nan zone défavorisée yo, Delma 2, Delma 6, Maya.